Sali frè mwen ak sèm yo mwen renmen nou anpil pou lapè senyè jezi kris vini sou lavi nou ak lavi fanmiy nou jodia epou toutan. Isi se Daph. Mwen pral pote yon mesaj pwisan, yon mesaj ki pral louvri je ou nan tout zòn nan lavi ou, men sitou nan zòn santimantal ou, mwen konnen se yon zòn ki renmen deplase anpil. Se yon zòn ke anpil moun soufri. Mwen te pase anpil batay nan zòn sa, konsa mwen pral espere ede ou yon ti kras plis ak mesaj sa. Jodi a, nan fen. Mesaj la nou pral priye ansanm nan pye Bondye. Mwen si ke li pral kalme kè ou e l pral fè ou gen bon konprann pou pran desizyon yo pi byen. Epi sitou li pral ede ou kontwole emosyon pi byen li ki vle detwi relasyon yo ok. Men avan nou kòmanse kite like ou abòne nan kanal la mwen ou aktive bouton Bouton de notifikasyon an pou YouTube ka fè ou konnen chak fwa yon videyo poste sou chanèl la. Li enpòtan anpil pou envite zanmi ou, fanmi ou epi kite yon kòmantè lè ou resevwa yon pansyon si ou remake ke lavi ou deja ap transfòme. Li trè enpòtan pou ou fè kòmantè paske sa ankouraje lòt moun vle jwi prezans Bondye ansanm avèk nou. Donk, Nan mesaj jodi a nou pral pale de relasyon, mwen konnen pi fò nan nou dwe antann nou ak moun sa, se pa sèlman pale sou pa gen okenn fonksyonman renmen ant yon gason ak yon fanm, mwen menm mwen ap pale sou relasyon fanmi ak zanmi ak frè yo nan legliz la ou konnen li. Trè enpòtan pou nou pou aprann kijan pou gen rapò ak moun, se konsa, mwen pral montre ou isit la, petèt ou ap konbat paske relasyon ou nan move lòd e nan move kondisyon. Mwen pral esplike ou kijan li fonksyone. Li trè fasil si ou mete lòt moun an premye nan lavi ou. Ou konnen sa ki pral rive, ou pral fini kite, yo pral abize ou. Paske yo pran avantaj de ou. Paske yo gen anpil bezwen de ou. Epi ou vle yo kanpe bò kote ou, bò kè ou. Lè ou fè sa, ou pèdi tout entegralite ou. Ou pèdi valè ou. Ou kòmanse kwè ke vo pwòp tèt ou. Sa depann de sa lòt moun panse sou ou ak lè sa a, kèlkeswa sa k ap pase, ou kòmanse fè efò, vle Ou pral vle yo renmen ou, yo vle asepte ou, men pa moun pa yo a. Epi pafwa, ou kòmanse ba yo bagay ki koute chè. Ou pral fè echanj admirasyon ak echanj nan akseptasyon. Mwen pral ba ou yon egzanp. Gen anpil moun ki pa bay kò yo sa a. Se pa sèlman fanm. Men tou gason pa bay tèt yo sekswèlman nan rechèch nan ak septasyon gen tou gen tout moun ki bay dinite yo lajan yo konbyen fanm vre nonm sa paske li vle yo asepte li li vle yo renmen li se konsa echanj lan fèt. Pou ke lè sa bay lajan li sipòte moun nan ou konnen se konsa oh sa yo se jis kèk egzanp ak ki moun ki renmen lòt moun plis pase yon sèl sa prèske toujou fini nan pèt kòm anpil materyèl kòm emosyonèl ou ka konprann pou ou pa ka mete lòt moun an premye nan lavi ou ok se konsa. Si ou te idantifye ak Li, fè atansyon, atansyon a jalou ou chak jou. Ou konnen mwen konnen nou nan bezwen tout moun paske nou fè lafwa. Se pa paske nou swiv Jezi ke kè nou pafwa pa santi l vid non. Sa nou te fè yo gen rapò konsa li nòmal ke nou gen bezwen sa. Bezwen sa. Yo dwe asepte nan sosyete a. Yo dwe asepte nan legliz la, nan fanmi an, nan relasyon lanmou men nou dwe pran prekosyon paske si nou mete lòt moun pi wo pase nou, valè nou yo pral pèdi. Mwen reyalize ke sa a se trè komen nan dat la. Pou egzanp, zetwal yon ti gason lè sa a Paske nan li sispann fè yon anpil bagay nan bagay li kòmanse anile tèt li li kòmanse pèdi valè li klere li ak lè sa ou konnen sa ka pase moun sa pèdi enterè nan li paske li paske li pèdi idantite l li te vin yon moun ki pa gen valè li ankò li pa renmen tèt li. Li pa valorize tèt li. Se konsa, humm, moun sa a pa enteresan ankò e li trè enpòtan. E pliske chak nan nou gen pwòp valè n. Si wou renmen tèt wou, valè tèt wou oke bon. Paske sa ap fè wou pa anile lavi wou akoz de nenpòt moun oke. E dezyèm bagay mwen reyalize Se ke gen anpil moun yo pran opoze an, yo mete l an premye nan lavi yo kanmenm e akoz de sa li kòmanse wè lòt moun kòm objè ke li ka itilize pou jwenn sa li vle a. Se konsa, sa sa a se yon lòt ekstrèm ki trè danjere paske moun ki aji konsa yo prèske pa janm ka bay volonte yo Pou sèvi oswa ede yon moun pou mwen. Konnen si ou konnen ak yon moun wi oswa si ou te idantifye ak sa men sa ki kalite moun se moun ke li te vin sèvi konnen Jezi te di ke nou dwe sèvi lòt moun e gen yon fraz trè enteresan ki di ke moun ki pap viv sèvi pa sèvi pou yo kanmenm humm se pou yo k viv kanmenm men kalite moun sa yo map pale de yo se moun ki vle pou yo sèvi yo yo a tout frè yo pa pran swen santiman lòt moun e moun sa yo ap bitye abize moun yo gen rapò ak pran avantaj de yo menm si yo pa konsyans ok bon moun sa yo pa menm reyalize ke yo ap aji nan fason sa a ki sa ki rezilta a ki moun ki renmen tèt li plis pase yon lòt moun humm lòt moun li an jeneral gen yon lavi solitè ak li an jeneral di fraz sa dwa pèsòn pa gen sousi pou mwen pèsòn pa apresye m. Jan mwen merite ou konnen pèsòn pa peye atansyon sou mwen paske nan tèt wou lòt moun pa janm fè ase toujou gen yon bagay ki manke se tankou yon tank gazolin li pa sanble ranpli tank sa lapè Bondye avèw konsa gen anpil moun konsa e li enpòtan anpil pou ou konprann Ou pa sant li nivè. Ou konprann? Ou pa dènye bonbon. Bezwen li bezwen atansyon tou. Konprann? Si konsa, kounye a nou pral wè ki solisyon an. Tout bagay sa yo se Jezi anseye n ke pou nou reyalize balans wou pa ka mete lòt moun epi yo pa tèt wou kòm priyorite nan lavi wou ok. Ki moun ki dwe okipe sa? kote ou ye a, Bondye. Alelouya! Nou pral wè sa ki ekri nan Lik chapitre 10 le verset 27 ke Jezi di konsa, Renmen Mèt Bondye ou ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout fòs ou, ak tout konpreyansyon ou, epi renmen pwochen ou tankou tèt ou. Alelouya! Mwen konnen nou tout konnen sa. Mwen kite medikaman an pou nou. Nou gen bon relasyon paske lè ou. Mete bondye premyèman lòt relasyon yo antre nan lòd paske lè ou kòmanse renmen senyè a piwo pase tout bagay ou jwenn pwòp valè ou ou apresye tèt ou ou renmen tèt ou e ou pa desann ankò de relasyon e ou pa sibi ou santi ou renmen tèt ou anpil. Mwen konnen sa rive pi souvan konsa isit la yon avètisman pou tout fanm konnen si ou apresye ou espesyal nan je Bondye e ou bezwen wè tou fanm espesyal fanm ki gen valè ok epi an menm tan an lè ou sispann enkyetew lè ou mete yon moun prensipal nan relasyon ou kòmanse wè lòt moun tankou moun ki koute chè, ki merite respè, ou renmen e ou trete yo byen. Lè sa a, avèk ou, ak mwatye a, konsa, frè m, sè m, mwen kwè ke aswè a ou pral pote gerizon nan emosyon w e geri nan lavi ou. Konsa, priyori, priyorite ou nan ou, priyorite ou nan lavi ou, epi ou pral kòmanse wè transfòmasyon nan relasyon ou. E kounye a, mwen vle di yon priyè. Pou ou menm ki te fatige nan goumen, vle aksepte oswa menm. Ou menm ki ap viv t ap mande charite, renmen t ap mande charite e santiman moun Bondye frè m pa gen ti kal pen pou ou Bondye gen pi bon an men pou sa a ou bezwen mete mèt la an premye epi mande l èd ou apresye tèt Ok ou se espesyal kòmanse chak jou di mo pozit lè mwen te selibatè mwen te di devan gras la mwen te pran li pou mwen mwen te di mwen se yon moun Bondye mwen se yon gason espesyal mwen merite yon fanm Bondye sou bò kote mwen pa aksepte viv ak ti Tout mache soti mal. Li nòmal pou nou santi nou devalorize. Nou kòmanse santi nou lèd pou nou. Ou kòmanse panse nou pa vo anyen. Donk ou trè nòmal men nou bezwen met gaz nan prezans Bondye. Nou bezwen wè ankò kiyès nou ye nan. Kris la, vrè idantite nou ok konsa fèmen je ou epi ann priye byen Bondye mwen ak papa mwen mwen vle di ou mèsi pou nwit sa trè espesyal kote mwen reyini ak frèm ak sèm ak nou isit la kap chèche yon sèl vrè Bondye sèl vrè Bondye ki vivan alelouya sa ka rive ou ka ede nou viv nan sosyete a senyè nou gen pou nou gen yon bon relasyon, Senyè. Mwen menm, mwen konnen ki kantite lènmi ki ap travay pou mete moun nan prizon e nan divizyon e nan chatiman. Donk, nan moman sa, Papa, mwen pa rale zòrèy tout mechan, tout mal kont lavi nou, tout travay dyab la, tout plan l pou l mete nou nan prizon, nan esklav, pou l fè nou kite kòm nou ap bat li nan non ou, Senyè. Jezi, tout bagay sa yo anile Seyè louvri je yo espirityèlman pou moun ki isit la aswè a pou yo wè valè valè ou genyen pou jan ou reyèl li pa mete tèt li ak ni anwo ni anba nou pa vle apresye pèsòn Senyè ou pral vide renmen ou nan kè nou chak jou nou k wè ou ranmase nou ou blende nou papa paske. Ke plas la kote nou e bò kote ou tou. Ap gade isit la se tankou yon legliz paske isit la nou ap ranmase lapriyè nan pye nap medite pou sou non ou. Mwen di ou mèsi papa pou ou louvri pòt sa ak anpil anpil ap vin fè rankont avèk aswè a Bondye tifi sa ki ap kriye kounye a ki ap chante li pa gen valè ke li sou Nan ou moun sa ki vle reve nan yon nonm Bondye yon fanm Bondye moun sa Senyè moun sa vle gen yon kè kontan papa nan lavil Jezi mete men sou li pran tout pwa li nan kilpabilite nan erèl souple papa Senyè a koule sanl favè nou. Epi koulye a nou ka jwenn padon, nou ka geri nan emosyon, geri, chezi tout blesi yo. Paske si yon bagay te ale mal nan tan lontan an pa vle di li pral ale mal ankò. Jezi, ede nou kwè yon lòt fason. Ede nou kwè yon lòt fwa. ankò ke nou pral nou pa pral pèdi espwa nou ke nou pa pral di mo negatif nan defèt men sa depi jodi a nou leve tèt nou e nou kòmanse kwè nan plan rèv Senyè a ki pap janm mouri nan non Jezi papa mwen geri relasyon sa maryaj sa papa paske mwen kwè ke volonte Senyè a se ke nou ap viv nan inite mwen kwè ke Mèt la ki ini fanmi yo. Retire jalouzi nan kè nou papa. Jezi antre nan pwovizyon ke nou ap fè nan lavi nou. Fè premye etap la plante lanmou nan lè sa Senyè nan kè nou souple. Nou espere pou antre e pou chanje kè lòt moun. pou yo ka retounen nan non ou Senyè papa Senyè Jezi ede nou kwè yon lòt fwa ankò nan maryaj la nan yon sèl fanmi ansanm bon relasyon ak mari oswa madanm nou oswa konpa konpayon nou ak mennaj nou ak timoun ki gen tout moun se senyè a ka ede nou nou papa epi yo ka louvri je nou e ki moun ki di jodia kè nou ap fèmen nan moun ki te aji mal epi se pou senyè a sèvi ak nou nan transfòmasyon sa nan non jezi mwen priye epi ou Mèsi senyè tout bèl pouvwa bondye fyè mwen de mwen ak sè mwen yo mwen renmen nou anpil ak minis de la nis la geri lavi u mwen profetize benediksyon sou kè ou desten ou nan non bondye menm jan bondye retabli lavi lanmou mwen lè mwen te rankontre tristès te nan moman kote mwen te totalman nan men Bondye. Paske mwen konfese kè mwen, kè mwen te tèlman blese e mwen souvan devalorize tèt mwen. Mwen konnen anpil moun pafwa mwen gade yon moun mwen te panse mwen pap janm ka gen rapò ak yon moun konsa paske moun sa twò pou mwen ou konnen men lè mwen te rankontre avè pitit li, kè mwen te nan yon bon moman. Mwen te totalman konsantre sou Bondye pou mwen te ka genyen li nan bon fason, san mwen pa prese, san aji sou enpilsyon mwen. Te ka apresye tèt mwen, epitou apresye li pou nou te pale yon relasyon ki baze sou lanmou, nan lapè, nan di Bondye mèsi ak jodi a. Li te travay soti gras Bondye, jisteman paske nou. te fè anpil fason pou l te parèt dwat, jisteman paske Bondye te sant lan nan relasyon nou yo. Ak sa, ki sa mwen pral di nou ankò? Mwen, si li te enpòtan, mwen swete nou pataje mesaj la e envite zanmi nou, fanmi nou pou tande priyè sa chak jou ke nou ap gen chans pou nou tande priyè sa e chak dimanch swa n ap gen chans pou nou jwenn yon bèl kou biblik.